Pa gen leta ladan. Se sak fè se youn nan rezon ki fè nou pèdi frè nou, zanmi nou James Felix ki te leve depi tou piti avè nou. A no jou, nou pa ka jwenn kò l. Eske sa se yon peyi? Pou n ap viv nan kondisyon sa pou chèf ap mouri, fini lekòl, fini etid li. Al fè nan akademi. Pou yon moun ki, pou yon sanzave pa menm fè sant avèk pla sandal lap di ou men grapyay yo, men kokorat yo. Èske sa fè sans? Èske nou ka viv nan yon peyi konsa? Non, nou pa ka viv nan yon peyi konsa. Men se kòman w te aprann lanmò Jinyò? Bon, m te fin aprann lanmò Jinyò, li te gen, kòman, li te nan Dimanch ansanm avè nou. Li te nan Dimanch ansanm avè nou. Ay ou nan zòn nan li avèm nan. Li genlè pou lal travay. Nan dimanch ansanm avèm nou nap nap enjoy nap bay blag nap tout bagay. Pa raplem li ta pral nan operasyon. Pa raplem sa. Se tou de kou konbe jou ap pase ou konnen li gen pou lal travay. Li pap travay pòtoprens. Li pa afekte pòtoprens. Se an pwovens li afekte. Se pandanm nan lari yo rele m yo di entèl a men sak pase men sak pase jounal tal nan operasyon wi men sak gen gen 6 polisye yo jwenn yo mouri men jounal nan 6 polisye yo mennen ankèt mennen ankèt mennen ankèt apèl ap fèt apèl ap fèt tèlman gen apèl ki fèt nou vin rele jinyò sou telefòn ni On bandi pran apèl li, bandi an di, mèt telefòn sa mouri deja, ti vòlè sa mouri deja. Sou kò l videyo. Nèg la pa abiye, sandal nan pye l, l ap enifòm sou li, li di w mèt telefòn sa mouri deja. Li pa lojik. A no jou, nou menm zanmi Jinyò, nou menm fanmi Jinyò, nou menm frè Jinyò, nou poko janm ta jwenn kò a. Tout demach ki fèt, al dezobeyi Jbagan ek machin. Epi sa pa Ogade yo di nou? Bon. Al yo Jbagan Ogade. Apre jounalis, nou menm kòm jounalis ki vin nan zòn nan, nan zòn Salomon an, ki vin wè avèk zanmi Jinyò, paran Jinyò, pa gen Ogade ki vini pou di men sa kap, men sa kap fèt, men sa kap fèt. Se nou menm kòm zanmi, kòm fanmi, nou pran, nou chwazi fè, pran inisyativ sa a pou nou fè yon mach pou nou mande jistis pou Jinyò. Peyi a pa ka ret konsa. Bandi pa ka gen tout pouvwa sa nan yon peyi. Li pa konsa. Sa poko janm fèt. Mèsi. Pitit li te ye pou mwen. Paske Junior te nan zòn nan. Li te respekte m anpil. Mwen menm mwen batize pitit frè l. Paske mwen te tèlman renmen l. Mwen te tèlman apresye l. M pa ka di kisa Junior te ye pou mwen ankò. Paske junior vin kite nou. Mwen menm mwen gen pitit mwen ki polisye tou. Paske mwen gen tranche mpa konn kilè tranche pam nan ap fini. Paske pitit mwen se polisye junior son polisye epi kounya junior kite nou mpa konnen pou kilè ankò men. Se Bondye ki konnen paske se Bondye kap resevwal kote li ye a pou nou kote Junior ye paske nou pa jwenn kò a nou pa jwenn anyen bon se sa nou fè epi Bondye konn tout bagay apre sa nou pa konnen ankò Jodi a nap fè yon mach Jodi a nap fè yon mach pou Junior pou delibere nanm ni kote li ye a apre sa pa gen yon mès senbolik apre sa nou ka fè yon mès senbolik men se pa tou swit. Mwen ka fè mès la. Men se kòman ou te aprann nouvèl lanmò Jinyò? Bon, lè nou te aprann lanmò Jinyò, se te mèkredi 25, lè de dan lè konsa, te nan katrè senkè, epi kòmsi se yon polisye ki rele Womyal, li di Womyal pou rele papa l, pa di manman l sa, pou l rele Jinyò kote li ye a. Kounye a menm, lè m di Womyal, Womyal, sa k genyen? Epi li di m pa gen anyen non, Kounya menm lè yal rele Bondye m tout moun te la epi lè nou gade yo di Junior mouri kounya se aprè nou wè Junior toutouni nan mitan 6 polisye yo mete yon zam sou vant li li toutouni jan manman n te fèl epi se konsa yo te vle leta pa janm di anyen leta pa janm di anyen yo pa janm di tout ale mesye yo ale yo pa janm. Tiange. Se yo konnen ki sa yap fè paske nou menm nou pa konnen. Paske manman Junior mouri kite yon timoun 6 mwa. Manman li fèk marye li poko menm genyen nan maryaj. Lapolis pa janm di nou anyen sa se nou kap fèl sa kap fèt la se nou kap fèl. Apre sa. Bon Dye rès la nan men Letènèl. Bon Franselbe kisa m ta ka voye dil. Se li k konnen ki sal fè a. Sal fè avèk Junior paske menl kite manmanl nan soufrans li kite yon bebe 6 mwa nan soufrans madanm li nan soufrans li kite yon pakèt fanmi nan soufrans se lik konnen paske nou pa konnen ankò ok mèsi. Eske wap wè nan do mwen make baz refrijerasyon pap janm bliye ou paske li paka retire nan lespri m. Ok nou avèk yon pankad ki make mèsi DGLB mèsi Profane Yo mèsi majistra a. Se moun sa yo ki ta livre polisye yo? Wap wèl make tou, mèsi dwa de lòm, mèsi sektè prive, mèsi sektè entènasyonal, mèsi politisyen peyi m. Paske se yo menm ki kanalize nivo ensekirite a nan sa l ye a la. Se yo menm ki abibe peyi a. efondre peyi a yon kote yon peyi te si tèlman dous lè mwen di mèsi DGLB lè n ap gade lè n ap tande emisyon yo nou tande swadizan Vitelòm li te di konsa li te pale avèk DGLB pouvwa an plas la se li menm lè m di mèsi politisyen peyi m se le fèt ke nèg yo pa. travay yo pa gen anyen ap fè kòman kote yo jwenn zam nan nou menm jan emisyon e bagay la konn di leta leta peyi a pa pwodwi zam peyi a pa pwodwi bal kote nou jwenn eske nou pwodwi yo lèm di m gen si sektè entènasyonal la. Lefètke Madam Lalin te jid vin federe gang, tout sa m ekri a la l gen plas li. Aprè lanmò Junior, wo grade lapolis yo pa janm vini la? Pa gen otorite k vini? Bon, nou menm nan fanmi an, nou al fè demach, jiskaprezan yo di m li poko konfime ke Junior mouri, paske ankèt yo poko reyalize pou bay lanmò Junior, vin jwenn jounen jodi a nou poko menm ka jwenn kò Junior pou n antere. Men si yo di nou ankèt poko. Si n abouti, nou va mande kote Junior ye? Nou, jiska mentnan, yo di nou gen polisye k konn pran lafuit, gen polisye k konn sesi, gen polisye k konn sela. Jounen jodi a la, nou ale devan dcpj, yo fè n konnen, ni, nou, yo poko ka, se pòtre disparu yo mete pou li. Pou fini, nou konn PM nan l ap wè videyo sa a, DG lapolis la l ap wè videyo sa a. Ou gen mesaj pou yo? Bon, mesaj pa m, pou m pale avèk PM Ariel Henry, Pou m di l konsa, ou gen pitit, ou gen fanmi. E menm nou, jodi a, ensekirite a, machin ensekirite a pa gen fren. Jodi a, li kapab se mwen, li kapab se Felix James Junior, men li kapab demen si Dye ve se yon pwòch Ariel Henry ki frape nou pa nivo ensekirite sa. M ap di yo, peyi a se pou yo. Peyi a se pou yo. Se Ayisyen yo ye avan tou. Ke yo mete swadizan enterè komen, enterè pèsonèl dizon, eskize m, enterè pèsonèl de kote pou nou tout panse pou Ayiti. Paske Ayiti se Ayiti Ariel Henry, Ayiti se Ayiti Frantz Elbé, Ayiti se Ayiti tout dirijan k ap dirije nou yo Ke nou mete tèt ansanm nou fè Ayiti sa l te ye pi davans lan. Mèsi. Ki mete dlo nan je nou, ki jounen jodi a frè nou ki rele Junior James Felix, ki lage nou lan soufrans sa, ki voye nèg yo al mouri, yon kip jèn ti gason konsa ki mete nou lan soufrans sa. Jounen jodi a la, Junior James Felix se pa t travay pou sa, manman l a papa l pa t travay pou sa. Jounen jodi a ki lage nou dlo nan je nan mache Salomon, pou tout polisye ki tonbe yo, sa vè nou di. Si gen jistis nan peyi a, chèf de la polis la tout premye minis la ta dwe mare pase yo menm, e pa bandi yo k touye nèg yo. Se leta peyi m ki touye nèg yo, ki voye nèg yo al mouri. Bandi yo pa koupab, pase se leta peyi m ki mete zam nan men nèg yo, ki koz nèg yo al mouri. Si te gen bon peyi vre, si te gen bon peyi, jèn nan t ap travay, jèn ti gason sa yo k tonbe a, e pa blan polis yo t ap antre. Yo fini lekòl, y aprann fakilte. Dèske peyi a pa itil yo an yo oblije antre nan lapolis la pou yo te ka wè si yo te ka jwenn yon monnen pou yo itil tèt yo jounen jodi a men sa k rive yo. E sa k fè n ap mande jounen jodi a Frantz Elbe premye minis lan nou konnen nou p ap jwenn jistis nan men yo. Pa gen jistis, nou pa bezwen mande jistis, nou pa jwenn jistis. Pase ti nèg sa yo, ti nèg sa yo ka mouri. Menm kò yo nou pa jwenn e chen kap manje yo. M pa kwè chèf de la polis ta li menm. Pi l ta gen pitit li, pi l ta tande l tonbe nan eta sa, li tap dakò l. Li tap fè tout jan kanmenm pou l al dèyè kò a baz. Nou di mèsi a leta peyi m ki lage dlo nan je nou. Nou di mèsi.